Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon chak kote nan porto prens la m ta kapab di gen lo problem pa yo pandan m ap pale la genyen yon arab ki voye yon enfòmasyon ban mwen dizan voye dron nou sou taba ak tòsèl Ta sanble ke se kou sa an danje paske nèg ak zam anvayi blòk sila. Ebyen nou pral chache konnen pou kapab pote plis enfòmasyon pou ou sou dosye sila. Site Solèy, anpil lòt kote nan Pòtoprens se tèt chaje. Men fòn di ke batay nan Site Solèy se a chak minit, a chak è gen yon maksimòm enfòmasyon ki tonbe. Men jis avan nou ale nan Site Solèy nou prale nan Okap pwiske nou konnen genyen yon. Mouvman mobilizasyon nan Kapayisyen ebyen fò n di ke jounen 15 jiyè a Kapayisyen leve yon ti jan sispèk sispèk e deja gen 2 mò. 2 mò genyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou yon sitwayen ki pèdi lavi l non misye se Kesnel li gen yon ti non ki rele Wawa misye se yon taksi moto ebyen li mouri nan zòn Konasa Okap bò Sogebank. Se la polis ki ta sanse tire misye. E lòt la li menm ki pèdi lavi l aparaman se aksidan li fè daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou. Baww site solèy do nan balanse mezanmi bagay yo anpil nan site solèy fòm di nou byen ke nan batay ki genyen nan site a la nèg je 9 yo avèk nèg je pèp yo ap kwaze kòn yo ansanm. Mwen m rele nèg sa yo bann sadik, bann rakay, bann sanginè. Paske nèg ap batay se pou bout tèren, ou konprann. Nou wè m te kleman avè nou lontan mesye. Men nou wè kounye a m on ti jan chanje atitid paske nou konn pou ki sa m chanje atitid avè nou? Lè w gen on timoun lakay ou, ou mete l chita, ou fè l edikasyon l, ou pale avè l. Ou di l men sa k lavi. Men kòman pou l konpòte tèt li. Fòk li bon zanmi w. Ou vle oryante l. Li leve yon bon maten li di w li menm li pa nan tande konsèy granmoun. Se kleren l ap bre. Se bòz l ap fimen. Ou gen yon grenn bagay w ap tann. Swa yo arete l, yo mete l nan prizon. Men mwen menm, m gen konpòtman sa a. Kòmsi si m gen yon timoun m ap pede pale l, li pa janm vle tande m, mwen se wout sa l pran. Ebyen se mwen kap pase a laksyon avan paske m pap janm dakò m wè pitit mwen an kòmsi l nan men lapolis, lapolis ap fè l pase mizè oubyen vakabon ap bat li pou sanginè, pou malfektè non map pase a laksyon avan. Ebyen se la a pou m di nou ke mwen bouke avè nou mesye, m bouke pale nou e sak fè m antre nan lojik sa a kounye a jounen jodi a la a m on ti jan sadik ansanm avèk nou. Chèf tè nwa a, m ta pral chache enfòmasyon sou towo sa a pou nou. Ebyen misye li tonbe. Misye rele Merci Dieu. Li gen yon ti non ki rele Tokay. Nou tande? Misye tonbe. Gabriel gen yon bèl jwè tou ki mouri. Yon bout sòlda wi. Ki mouri nan baz Gabriel la misye rele Rigel. Ah! Rigel tonbe. Gwo bout jwè, misye te pran yon bal nan pye, tande byen wi! Akòz li pa t ka ale lopital, doulè a te twòp pou li, misye mouri. Se avantaj sa a nèg je nèf yo genyen sou nèg je pèp. Si pa egzanp yon nèg je nèf pran bal, yo chaje ak lopital pou yo kapab bay nèg sa yo swen. Pa egzanp lè w pran nan fontenn, Bagay sa yo e kay iska tou se preske yon lopital ebyen nèg yo kapab pran swen men lè w pran yon nèg ki pran bal nan baz Gabriel pou l sòti pou l al lopital epi tout wonn nan se je nèf w ap konprann ke bagay la vrèman difisil pou nèg je pèp yo kounye a la ban m al fè yon ti pale de sitwayen sa li menm ki pèdi lavi l nan je nèf lan mèsidye ebyen yon move grenn ale toujou. Nan kan je nèf, yon lòt move grenn ale nan kan je pèp. Anpil move grenn ap tonbe nan batay sa a wi. Kite yo fè wout yo, pase lapolis pa ka antre nan site a. Kite yo batay. Men ban m di nou bagay, popilasyon an kite zòn nan bay nèg yo. Menm lè m konnen n ap dòmi mal, nou nan sitiyasyon difisil paske talè a la m fon kanpe nan kafou douya a, m ap gade nou anba nan zòn Ipawer la. Ou konn sa k fè m pa al fè entèvyou avè nou? Yo konn vwa a. Ka gen move grenn ki nan mitan nou depi m pale ap konn CRL prod m pa avanse paske gen anpil move grenn nan nou nan je nèf nan je pèp ki pa renmen m se sak fè m pa parèt mal pale avè nou men m santi ke son kout kouto m santi ke m ap viv yon dram ki anpil paske nou deyò. e m santi ke se nanm mwen k ap boulvèse. Eben, hum! Tokay se kouzen Ti Katèl. Nèg yo rele Mèsidye a wi. Anpil enfòmasyon. Alò, fò m di nou byen ke Tokay li pran yon bal nan klavikil. Yon sèl bal epi misye mouri frèt. Genyen tout nèg Tènwa yo ki toujou ap poze moun yo kesyon anndan an pou mande kote RL prod jwenn enfòmasyon sa yo. Mesye, pa fatige tèt nou. Nou ka ap poze tèt nou kesyon pou n mande kote RL prod jwenn enfòmasyon sa yo epi m nan mitan nou an. Eske n konprann? Paske Arab yo anpil. Tokay sa a, eske nou sonje videyo m te lage ki di moun yo ap sòti nan Brooklyn epi nèg yo ap poze yo kesyon? Lè Ti Watson te nan zòn nan li menm nèg Ti Watson yo te toujou ap fè lari. Men nèg tè nwa yo yo menm, yo toujou ret nan baz yo, yo poze. Pa egzanp yo chache jwenn travay nan kèk endistri ki nan zòn nan. Pa egzanp, lè w pran Jonès, misye te nan meri an. Paske nèg yo te toujou ap vin ransone meri a. Donk meri an te estime ke ebyen fòk te gen yon moun nan mitan yo pou te kapab la. Yo te pran Jonès. Yo te jwenn repo ak nèg sa yo. Men nèg Ti Watson yo yo menm papa. E nèg la ri yo e nèg sa yo se zakè. Yo te toujou sou fè zak. Se diferans sa ki genyen ant nèg tè nwa ak nèg ki te nan do ti Watson yo. Nèg tè nwa yo gen konpayi bò lakay yo k ap travay. Yo ladann. Nèg ti Watson yo menm, se sèlman zam yo gen nan men yo kidonk yo toujou fè lari. Nèg tè nwa sèlman lè gen gè yo met tèt yo deyò. Tout nèg ou tande k ap goumen pou tè nwa, tout se pitit tè a yo ye. Majorite nan yo gen gwo biznis nan tè nwa. Tande byen wi! Nèg site bezwen pran tè nwa se pou konpayi ki gen anndan tè nwa pou yo ka vin fè resèt. Se sa k fè nèg tè nwa pa vle wè Gabo paske li toujou bezwen antre nan zòn nan. Jones Katel yo arete. Misye se chèf sekirite meri an li ye. Angelo li menm ki te avèk li se anplwaye meri an. Rezon ki fè. Yo te bay nèg sa yo djòb jan n te di nou. Ebyen nèg sa yo, anpil nèg nan zòn yo te toujou ap anvayi meri an pou mande meri a lajan. Se sa k fè meri a te bay djòb sa. Èske nou wè bagay yo? Donk, Gabriel ap kriye, èske nèg je nèf yo yo menm tou y ap kriye? Gen yon bagay la wi. Gon lekòl anba a, nèg yo, alò yo di m ke nèg je nèf yo pa vle kraze lekòl la. Men, nèg Gabriel yo moute sou tèt lekòl la, gen nèg ki anlè lekòl la, gen nèg ki atè, k ap pete bal. Anpil kout bal ak nèg je nèf yo. Bagay yo rèd wi mezanmi, bagay yo rèd. M pral pale avè nou talè wi bann sadik. Fò m di nou byen ke yè aprè midi, se pa de kout bal ki t ap tire. Nèg yo itilize yon pèl ekskavatris. Yo mete yon vit blende ladan l epi yo soude l ak de gwo fè asye. Nou sonje te gen yon premye ki te gen yon ti granmoun sou li, yo te bay ti granmoun sa yon bal tèt. Ebyen jounen jodi a la a, nèg yo byen prepare, nèg je nèf yo, nèg yo kwaze pou kapab kraze tout va Gabriel te genyen nan Bwouklin ak nan mi ki te nan lari yo ki sèvi kòm va. Hey! Strateji wi mezanmi, gade strateji! Anpil estrateji kap fèt nan kad batay sila. Bon! An m fon pale a nèg yo papa. Paske mwen menm m toujou di non sa. M se pitit Site Solèy. Sa fè m tris anpil lè m gade pou m wè nèg Site Solèy menm jan avè m. Se yo menm ki tounen gwo kanibal pou manje pèp Site Solèy. Bon tande mesye. Batay sa li menm. Pou kisa nap fèl menm? Nou sonje m di nou ke m te konn al nan Bouklin, m al anpil lòt kote anba a. Men jounen jodi a la m ta kapab di zòn koupe. Enposible de franchir la. Paske se va nou mete depi moun travèse se bal tèt. Babekyou ou di w ap fè revolisyon. Bon tande byen banm di w. Yon revolisyon e m swete w reponn mwen wi. Kòm si yon revolisyon se kenbe zam al kanpe goumen avèk bandi pareyo e sa k revolisyon an? M ta renmen konnen wi. Revolisyon Kanpe, kenbe zam, al batay ak bandi parey ou. Ce n'est pas normal. En tout cas, m panse ke w ap pran anpil tan si se nan chemen sa ke ou ye. E anpil moun komanse plenyen pou jan yo a paske ben t'es vraiment désorienté dans cette lutte et franchement tu perds le nord brother. G9, Ti Junior, Mikanor, Iscar, Barbecue, kote perspective ki te genyen pou sove pèp la? Gabriel ou menm kap defann pèp nan je pèp e konsa moun defann pèp bon nap batay nou mete pèp la nou eto jounen jodi a la tout moun pran lari oblije kite kay yo e pa de kay non nèg yo pa kraze anba epi kounya yon nèg dim wap vin fè revolisyon se pa serye mesye antouka kòm m konnen nou pa renmen m kontinye pa renmen m kontinye chache m atè a e map toujou nan mitan nou. poum kapab denonse non paske sak nan menm nan e lik zam mwen jiskaske petèt kapab rive yon jou bon revolisyon an kapab fèt lè sa m kapab kenbe bon zam nan poum fè nèg isi konprann kòman yo fè revolisyon paske nou menm nou mechan anpil vrè revolisyon an te kapab kòmanse pa nou menm ki gen zam nan nan men nou moun te kwè nan nou men nou pase moun nan tenten kounya. Se goumen nap goumen antre nou Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas euh sou dosye legliz episkopal la pil zam sa yo se pou li gen yon responsab ki pale ki di li menm li pa konn bagay konsa an nou tande. Se avèk etonman tristès ke nou tande gen des rumeurs ki fè konprann ke legliz la li ta genyen konntenè nan ladwann nan nan Pòtoprens e ke nan konntenè sa yo genyen zam ilegal ladan yo. Pou listwa e laverite nou dwe di ke legliz la pa plase okenn kòmand. Anonse yo aranje yo pou yo di nou ke men tèl ou tèl choz yo vle sipòte yap voye pou dyosèz la. Lè sa a, ebyen, legliz la, li menm, li ekri ministè dè kilt aprè ke ajans maritim lan Mete nou okouran ke li resevwa ou ankò li genyen yon konntenè pou nou, nou ekri Ministè dè Kil pou nou pwodui yon demand d'exonération de taxe pou retire taks pou nou. Lè sa a, avèk nòt ke Ministè dè Kil ban nou, ebyen nou pèmèt ke pou swivi an fèt bwokè nou an li menm li ale nan finans E swivi yo fèt e li retounen ankò nan ministè dè kilt pou yon memorandòm sòti pou li kapab prezante o nivo dla dwann pou rekipere konntenè an. Nan moman sa yo, non sèlman nou pa genyen demach konsa nap antreprann, nou pa genyen kòmand de konntenè, nou pa genyen don de konntenè, donk nou pa gen oken papye nou te siyen. Nou pa t nan pwosesis konsa, e se avèk anpil etonman nou tande non legliz la ap site konsa. Yon kontenè, nou konnen prensip la, se onivo de ladwàn, yn fwa ke tout enspeksyon, tout sipèvizyon fin fèt, yo louvri yo, yo verifye pou yo wè sa ki ladan yo, yo ba nou yo. Donk, èske yo pa fouye kontenè ou pa, nou konnen se yon prensip, tout moun soumèt avèk li, Ladwàn, li genyen pou li tyeke yo pou li verifye sa ki ladan yo. Donk konntenè nou yo, toujou tyeke, toujou sipèvize. Menm jan manifès lan fèt pou l genyen tout sa ki ladan l, sa nou menm nou ap resevwa. Se yon prensip, se konsa ke li ye, legliz la pa yon moun ki akote, li la pou li soumèt li avèk tout prensip ki etabli. Donk, nou panse ke se yon rimè, nan jan nou eksplike l. Ki kote sa ta soti, nou pa konnen. Nou pa konnen entansyon moun nan. Men sinon ke zak sa a nou kalifye l de kriminèl, se mechan, se de la pure méchanceté, paske sa vini nan kontèks ke n ap viv jounen jodi a nan peyi nou, E pou vin sal imaj Legliz la. Legliz lan ki la pou soutni pèp Bondye a nan lapriyè, pou kondui l nan tout sa ki byen. Legliz la ki la pou akonpanye frè n sè n ayisyen nan edikasyon, nan sante, nan agrikilti, nan tout domèn ke nou kapab, nou a sipòte Leta nan sa. Nou konprann sa trè mal, Legliz lan ki se yon enstitisyon moral, relijyez, ki ap soutni pèp la nan sitiyasyon difisil, ki la pou denonse sa ki pa bon, ki pa ka aksepte sitiyasyon n ap viv la, epi li menm pou l ta enplike nan yon trafik de se jan. Nou panse ke se malonèt, nou panse ke se mechan, ke moun nan li kapab ale a lensu de legliz pou li mete non nou nan yon dosye konsa. Nou ankouraje e nou kwè ke lajistis nan peyi nou ap fè tout sa ki depann de yo pou ke yo jwenn otè yo paske sitiyasyon n ap viv jounen jodi a bezwen chanje. Fò yo jwenn otè yo pou ke van sa a k ap pwodui zam, k ap founi zam nan peyi a, yo bloke l. Men nou menm, nou kwè ke misyon nou antanke egliz, li paralèl, li enkonpatib avèk jan de trafik sa yo. Nou toujou rete fèm, nou toujou rete konsekan a nou menm, nou nan lapriyè e nou ap tann jistis lan, nou ap tann ankèt dilijante pou pèmèt ke pwoblèm sa yo fini nan peyi a. M pral kite nou avèk yon ti video. Video sa a m panse ke depi w gade l aparaman euh kote jenere w ap frape. Ou pa ka pa emu. Imajine un gamin de 10 ans ki avèk yon kivèt surèt piwili nan men l, l ap brase lari an. Se yon trè bon egzanpl. Se dur pou gade reyalite sa a, men ekoute, se konsa l ka fè vi l. Papa l quelque part, manmi ailleurs, l ap viv a grann li. Chak maten li pran lari an, avèk ti kivèt sa a pou l brase pou l manje, epi aprè lavi fezan. Nou panse la repiblik kapab kontinye fonksyone konsa? Se yon premye egzanp pou nèg ki gang yo Pou anpil timoun ki chwazi foure tèt yo nan gang, anpil fwa tout timoun yo foure tèt yo nan gang se paske nèg ki gen zam nan zòn yo bay fe vè pou yo kapab vini nan gang, yo ouvè pòt pou yo pou yo vin nan gang. Dayè se nèg sa yo menm ki rekrite timoun sa yo. Men timoun sa son bon egzanp. Ou ka leve nan Site Solèy. Ou ka leve nan Bwouklin, ou ka leve nan katye ki pi cho nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, epi ou oryante, ou reyisi, timoun sa a mande akonpanyeman pou li. Se pa akonpanyman gouvènman an non, pase Ariel li menm, se yon nèg k ap travay, m ta kapab di pou detui peyi a. Men bon samariten yo, moun ki gen bon kè yo, e m ap mande paran timoun sa a tou pou kapab kontakte nou Nou swete fè kichòy pou li. Nimewo pa nou se 33 26 64 20. Bon Samariten sa ki te rankontre li, m espere ke l ap fè kichòy pou li. Wi kafou dayè mwen jan se pandan m nan lari a la m wè yon timoun la yon ti kivèt devan li yon timoun epi lè m wè misye m di waw banm fè banm fè nou fè yon ti konesans a jèn gason sa sa Bez ankourajman. Pètètasyèlman sou timoun ki pa kwè nan mande moun. Humm. Pètètasyèlman sou timoun ki pa kwè nan lonje men bay moun. Sou timoun pètèt ki kwè nan degaje l. Men mwen menm m pè pou li. M ap di tèt mwen, èske yo pa vòlè bagay misye nan lari a? M ap di tèt mwen, èske yo pa vòlè bagay misye? Pèp la di, an n sove lavi sa a. Humm. Oh men misye ap vini wi Banm rele misye Oh bon Dye Eske nou wè Non non tata tata Men misye la deja Mal foti pale avèk misye An nou swiv Banm ouvri machin mwen Baww m ouvri machin nan Antre nou antre nou antre nou Oh mon Dieu, oh. Moute non, moute non. Eh, men mi se kle etou. Ou met mi koumen sou sou. Oh mon Dieu. Kat, men m kontan jodi a. E pi we. M santi jounen m byen kòmanse chak fwa wèm gen posibilite poum poum mete limyè sou yon timoun konsa gade jou jounen m byen kòmanse waw waw waw waw alò m fè misye moute machin nan ou ka remake sa e poukisa poul pa moute machin nan humm poukisa m fèl moute machin nan menm. E pou misye pran menm sant map pran anndan machin nan. E pou misye alèz m pa bezwen konn si l te chita atè sa pa regade mwen paske tout timoun se timoun. M sèm fè misye moute machin nan. Jwe avèl. Kijan w rele? Wout Lason Janjak. Hein? Wout Lason Janjak. Ok, wout Lason Janjak. Misye di li rele Janjak. Wout Lason? Wout Lason Janjak. Non, kijan w rele? li ka pa gen. Li genyen e lot fanm lap bay. Lot fanm li ap bay? Ok. Ki bo jwenn kob pou fe ti komes sa? Pati mwen te gen 20 dola m konya mwen fe komes mwen a 20 dola m. Ou te gen 20 dola? Wi. Waw sa se nan de. Humm. Eske w tande koze? Ou te gen 20 dola kounye a ou fè komès ou a 20 dola? Hum? Hum. Men e pa 20 dola ki bay tout komès sa, ki an komès sa fè anpil konsa? Non, depi lontan mwen an komèsan. Evre? Non. Eske pa gen moun ki achte ki pa peye? Non. E moun yo toujou peye? Wi. Jis ki bò ou soti pou ou vin kafou ayopò? Bètil. Jis ki bò ou soti? Mwen soti se radòt. Nan mache se radòt la? Wi. Bon repo. An e bon repo ou wap bite? Wi. Ok. Kilè map. Yo di ki jou? Lundi. Mwen m ka vin lot lot semen yo, lot semen sa. Non men lè manman w pa la ak kiyès ou domi? Pou kont mwen. Pou kont ou? Wi. Ki bò? Lakay lakay grann mwen. Granmè grann ou la? Wi. Eske ou ka fèm wè grenn ou pita? Pita wi. Hein? Wi. Mezanmi ou gen de koze pou wè wi nan Pòtoprens. Gen de koze pou wè wi nan Pòtoprens. Eske ou tande koze nan Pòtoprens? Humm. Konbyen kòb ou vann la? Gen ti nan kòk ou vann la. Banm gad sa m wè. Kisa? Ou wè yon ti kòb ladann? nan men w. Wi. Poko e kob komès la? M te di w li deja pale a. Konbyen kob? A pale fò monchè, ou pale pale fò. 300 dola. 300 dola komès la? Hein? Wi. Gwo koze. M te di m 300 dola komès la. An tou ka. Non ou pa yon gad nèg yo, nèg yo e nèg pa m yo ye. Ou pè? Non. Hein? Non. E nèg pa m yo ye. Tande. Yes e msye yo mezanmi yo wi. Bon, m pral mande plizyè moun la anba live la ede nou achte komè sa, misye pap peye lekòl li e nou kap peye lekòl misye. Wap toujou fè komè sa men nap peye lekòl pou ou. Wi. Ou tande? Eee ee 300 dola wi komès la Nou pral achte komès la nan men misye Men map achte komès la Gade m wè komès la 300 dola 5 fwa map achte komès la 5 fwa An di misye gen 1500 dola nan menm Ou menm ki anba live la Si w vle achte komès la di m Wè m ma met zèl ma met kachap Pase fòk Jan de timoun sa yo ki entèlijan konsa Gade w swa w Mesye swa gam se wa e wap wè son blan gason Men son blan gason ki ap goumen ak lavi a M swete petèt nou gen 3000 moun ki ap gade bravo M swete petèt chak moun kap gad live sa Petèt ki pran plezi nan mande ki pran plezi nan bagay men di tèt ou yon bagay la Si misye ka konnen poul fè ti komès sa Si misye ka konnen Tand non tand tand tande Map Ola ola ola Motive pito Gadem pito. Si misye ka konnen ti moun nan ti an Si misye ka konnen poul fè sa A vle di Gon moun ki mande mwen Ki mwen bezwen wè Eske ou konnen m E premye fwa ou wè m E premye fwa l wè m Misye pa konnen m E m ta M ta renmen al lakay ou avan pita. Ou dakò? Ok. Nou pral lakay misye. Men m pral mande moun ki anba live la. Si gon moun tou ki ka peye ane lekòl la pou misye, an nou fè l. M pa pral di kòmsi m pral anpeche misye vann non. Men gen sousi m pa vle misye gen ankò. Gen sousi mwen pa vle misye gen ankò. Gen bagay m ta renmen fè pou misye. Sa li vrèman enpòtan. Li vrèman vrèman enpòtan e ou gen lòt ti rad lakay ou? Sirèt non, sèl sa yo ti rad sa yo gen. Yo poko dekache non. Yo poko dekache? Ou pa gen lòt bwat bagay ankò? Non. E sèl sa ou gen? Wi. Ok. Bravo. Sak te baw ide pou fè komès sa? Sak te baw ide pou fèl? Mwen menm ki te fè komès mwen. Mwen menm ki te fè komès mwen. Eske manman w konn wè komès la? Eske manman w konn wè komès la nan menw? Wi, non l poko konn wèl non. Li poko wèl? Non, lal andeyò l poko vini. Li poko vini? Wi. Kote lòt frè w a sè w yo? Sèm yo, yal jwenn papa yo Gonayiv. Anben misye son timoun ki lage pou kont li la, jan bagay la ye la. Humm Humm se ti moun ki lage la wi jan bagay sa ye la a don koze mezanmi Wi misye sanble yon ti moun 6 an bon misye di gen 10 an Eske se Eske pa bliye bliye eske se bon 10 an gen Wi 10 an li gen vre 10 an Wi Ok Ou pa sonje nan ki ane ou fèt Non Ok Kiyès ki di ou gen 10 an Kiyès ki di w gen 10 an? Manman m. Manman w ki di w sa? Wi. Ok. Misye di se a 20 dola l te kòmanse komès la. Eskew tande koze? Misye kòmanse komès la a 20 dola, e jodi a, komès misye ogmante, e misye ka fè pri komès li a 300 dola jodi a. Eskew tande koze? Misye fè pri komès li a 300 dola. Esem tande koze mezanmi. Antouka, e mwen map achetel 5 fwa. Si gen moun ki vle achte komès la 1 fwa ou ka dim li. Banm kouri met yon ti kachap pou nou tande si gen moun ki vle achte e komès la. Mwen met ti kachap zèl pou nou men ou menm ki ta renmen achte komès la. Nou konnen petè nan zòn pa fè moun e nou trè transparan. Depi ou ede l l ap jwenn li. E m p ap presipite men gen bagay m anvi fè pou ti pitit sa. E se pa goumen ki pou lache kòb sa 2 fwa, 1 fwa. M anvi 300 dola. 15 dola. 15 dola. 15 dola kache kòb sa wi. Anvi 10 dola ba anviwon 200 dola. 5 dola a ka bay va sa bay e bay san 15 dola pa achte komès la esè nou gen moun ki vle achte komès la menm sou ta achte l on fwa menm sou ta achte l de fwa pase ki sa m bezwen fè m bezwen nou asanble yon ti kòb pase pi ta m pral kay m pral lòt bò a e son ti moun petèt an n di si l pa gen atansyon pa manman sa yon grann li ye nou ka di tèt nou petèt se yon ti moun ki pa nan ki pa nan bon swen vre ou konprann e fò n al gade si misye gen ti rad. Fon wè ou mwen fon Ann fè sa epi cheve misye tou fòm fèl An nou fè sa pase sa ap epòtan Ou pa janm konnen pandan wap panse a ti pitit sa kòman Bondye pral panse avèk pitit paw ok m konn zanmi ki di map achtel e yes e jis jis ou pa gade. Li pa fok fok ou achte li 10 fwa. Mwen m di map achte l 5 fwa, m gen timoun ki nan pòy misye. Non pitit pam nan pi piti toujou. Ou konprann? Ou konprann? Sa vrèman enpòtan. Si ou estime ke ou menm ou vle achte koube sa, on fwa ou ka achte l. Ou konprann? Ou konprann? Mèsi. Madam nou di vle achte komès sa 10 fwa nan men w. Kisa w vle di zan e gon zanmi ki vle achte komès sa 10 fwa wi. Kiyès? Ki anba live la, ki rele madam nou di, kisa w ap di zanmi sa? Kisa w vle di l? M ap di l vini. Ou ap di l mèsi. Mèsi. Mèsi. E we Gwo koze Gwo koze Non m di w eske w te konn al lekòl deja Mwen te di wi Ou te di yo vle w tounen Wi pou tèt kòb lekòl la Kwenk kounya manman m tou retire m ladan Paske manman w pa t ka peye lekòl la pou ou Ou pa t tris lè sa Wi. Ki sa ke w te tris? M te renmen al lekòl. Ou te renmen al lekòl? Wi. Epi ou wè ou pa ka al lekòl la? Wi. Ok. Anben ane a, n ap peye tout ane lekòl la pou ou, tande? Wi. N ap achte inifòm pou ou. Wi. Ou tande? Wi. Ki sa ou ta renmen ye? Mesye. M ta aprann. Lè m gran m ta aprann mekanisyen. Ranje machin. Bravo! Ou ta ou ta renmen ranje machin? Wi. Bravo! Misye ta renmen mekanisyen pou li ranje machin. Hum antouka. Alò se kay grann nan ou dòmi oubyen èske ou konn dòmi nan lari a tou? Non, kay grann nan m dòmi. Lè w te ta. Lè w antre ta, èske kòb la e gran ou bay li lè w antre lakay oubyen kòb la ou sere l? Mètye, Kòb la mwen sere l, demen si e vle pou m vin pran l. Pou w vin vann ankò? Wi. Ok. Non men lè w al lekòl ou pou pa ka nan vin vann non? Non. Ki, ki, e kisa w fè ak kòmès sa? Ou ka toujou al ak kòmès sa nan lekòl ou? Wi. E pa sa? Wi. Men ou renmen fè kòmès? Tati Lwi, 9. Mwen renmen fè komès, mwen renmen lekòl. Ou renmen fè komès, ou renmen lekòl? Wi. Ok. Eske, eske, mwen ap di w bagay la ak yon ti jan fò wi. Mwen se renmen fè komès, mwen se renmen lekòl. Wi. Lè w grangou nan lari a, se nan kòb komès la ou pran, e pa sa? Tati Lwi. Ou achte manje? Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.